Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon La politique et la culture à travers cette émission, ça a fusionné. Parce qu'on a deux informations pour vous et on va en parler. Mais question politique là, c'est, capable dire une question qui suscitait ces jours-ci un pile polémique et un pile parler en pile dans la République. Alors c'est parti. Gagner ça n'est pas capable de un duel entre premier ministre Ariel Henry et puis euh, Reynald Luberis qui est secrétaire générale conseil des ministres. Et eh bien, opposition affichée clairement entre deux monsieur Sayo. Alors ce que premier ministre, docteur Ariel Henry, a cherché joindre adhésion aux différents secteurs. Parti politique, yo, Nan kad akò ki pwopoze an, Renalda Luberice ki se sekretè jeneral konsèy dè ministr, li menm li afiche klèman opozisyon ni ak demach sila. Fòk nou sispann jwe jwèt sa. Sèl akò PM dezinye an se lèt demisyon li. Kèlken, m ta kapab di ki nan pouvwa a e ki anba premye minis lan jounen jodi a la a, vle kantone Mesye Henry ak sa ki pou li an, se la demisyon. Fòk nou di, kesyon sa a li sisite anpil pale anpil. Men, antretan fò n di ke gen anpil pwopozisyon sou tab la, gen anpil nèg k ap reyini la a, k ap bay pwopozisyon pa yo. Men, Renald Luberice li menm fè kwè fòk se depa Ariel Henry paske mesye sa a li p ap okipe anyen dan la repiblik. Fò m di nou ke modèl batay sa a n ap gade la jounen jodi a se kòmsi s on twazyèm gwoup ki yo menm antre nan kad batay sila paske pa bliye gon gwoup ki nan waj Oubyen ki nan lojik Ariel la. Yo antre nan kad yon lojik egzekitif monosefal. Gen yon lòt gwoup li menm ki nan lojik egzekitif bisefal, sètadi fòk genyen yon prezidan. Kounye a vin gen yon twazyèm gwoup k ap mande depa Ariel Henry. Men gen yon bagay pou w konprann, si lakay ou. Ou gen pwoblèm avèk madanm ou, pitit ou leve kont ou, sa gon pwoblèm. Men fò m di w, si ou gen pwoblèm avèk yon seri de moun, epi gon pitit ou k di a monchè, ou p ap ka jere kay sa ankò non, fò w ta deyò nan kay la pa rapò ak sa w ap mennen. Ki sa w ap fè? Swa w met pitit la deyò, oubyen ou wetire kò w. Ariel Henry a le chwa. Se ke fè Renald Luberice, li montre ke Nèg yo ta sanse gen yon ti pouvwa nan men yo kòmsi nèg ki anba Ariel yo. Men ekoute, Ariel pe revoke se pèsòn la paske se li menm ki kapab pran yon seri de mezi. Men pa rapò sa kap pase jounen jodi a la map mande m eske Ariel genyen sipò entènasyonal la? E si Ariel genyen sipò entènasyonal lan eske sèzòm la Kit tant de soufle sye labrèz, yo pa genyen ti akwentans yo tou avèk menm entènasyonal sa k ap sipòte Ariel Henry. Paske kèlken ou sou tèt li, kanpe li di w, se lèt demisyon w l ap tann, ebyen premye bagay ou t ap fè, ou t ap pouse lèt demisyon an de manyè alanvè. Sa vle di ou t ap revoke l dabò. Donk èske se sa ki pral pase? Eske Ariel pral revoke Renald Luberice pou bagay la vin pi cho? Antouka, il n'est que d'attendre. Men sèl sa nou kapab di w, Renald Luberice pa danse kole avèk kesyon Ariel lan e sa montre ke genyen yon kwak o nivo de palè nasyonal, peut-être il est le premier ministre. Li gen antre sòti nan primati. Me Renald Luberice ki li menm konn antre sòti nan palè nasyonal ebyen panse petèt ke li se yon sipè chèf. Men banm di nou yon bagay, nou wè tout sa k ap pase la yo, pèp ayisyen konprann mwen byen sa m pral di nou an. Moun yo te gentan arete yo arete. Sa k gentan nan prizon yo nan prizon. Jovenel Moïse p ap jwenn jistis ankò. Daprè mwen wi. Ban m di nou yon bagay. Nou pa wè gen yon pakèt pwòch Jovenel Moïse kounye a ki vin antre nan batay politik. Se pa kesyon jistis pou Jovenel Moïse ankò k ap regle, men se batay politik. Paske dan la priz de pozisyon de Renald Luberice, mwa je pansè ki l alè dir ke demisyon d'Ariel Henry pi jistis pou Jovenel Moïse. Men non! Senpl demisyon d'Ariel Henry e pi lavi fezan. Donk, on chèch a ganye se pwòp zenterè. Men cette histoire d'assassinat du président de la République pou mande jistis pou li? Anyen. Eske nou wè nan negosyasyon kap fèt yo la a, nan akò kap chache, gen yon bagay ki ekri nan akò sa yo pou di, ekoute, kèlkeswa moun ki prezidan fò l fè tou sa l konnen pou Jovenel Moïse jwenn jistis. Fòk Ariel Henry degaje l kou mèt Janjak pou Jovenel Moïse jwenn jistis. Se ekzekitif monosefal, ekzekitif bisefal. Ekzekitif trisefal, nèg kap joure pasi pala, nèg ki pran kòb nan men Ariel Henry, pa gen bagay sa yo. Pa genyen yo. Kounya la, nou pral pèmèt ou tande youn nan nèg ki tap batay anfas Jovenel Moïse. Jounen jodi a la m gen enpresyon genlè se nèg ki plis nan opozisyon ki ap mande pou Jovenel Moïse ta jwenn jistis. Men nèg sa yo te fon pase pran Léon Charles. Yo fon pase pran Ariel Henry. Timote Rony, Lesly Faro ki yo menm t ap pale konsa. Ann tande yo. Gen anpil moun kap mande kote plent nou te depoze pou Ariel e Leon sal la ye? Nap di yo jiskaprezan dosye sa li lajistis lap fè koul e nap ret tann enbyen nèg sa yo devan enbyen lajistis pase nan bon lojik tout moun konstate kidnaping yo yo montre aklè yo gen mèt Tout moun konstate a klè fenomèn ensekirite sa a, li gen mèt. Gade yè la a, lè yon sal annik bay yon konferans de près, bandi reponn. E bandi pa sèlman reponn non, yo vini avè polisye, yo mete bò kote yo, sa vle di pou yo montre w se yo gen kontwòl peyi a. Bon, lè Leon Sal ap gade yon bagay konsa, li rete la kòm direktè lapolis pou l fè kisa? Moun pa ka mache nan lari. Moun pa ka fonksyone. M ap gade, ebyen avan yè la, yè la nèg yo fèmen peyi a, yo gen 3 jou yo fèmen peyi a. Moun pa ka sòti, moun pa ka fonksyone, epi gen direktè jeneral lapolis. Epi gen chèf CSPN. Gen premye minis. Ariel premye minis kisa? Nèg ki bezwen al fè akò avèk Ariel pou fè kisa? Pou fè kisa? Ariel prezante deja la kòm yon nul. Li pa ka rezoud okenn pwoblèm. An nou gade depi kilè depi lè l enstale an la. Anplwaye leta pa ka touche. Nan gran sud nan la anpil don bay de la part de communauté international la. Ariel poko janm di men ki kantite manje l resevwa, men kantite kob li resevwa, men ki plan l genyen de reconstruction 3 departement sa yo. Yo di yo yo avanse lekol nan yon seri de departement, yap avanse l nan yon seri de lot, yap fè bak nan yon seri de lot. Men ki plan nou genyen pou lekol ki kraze nan gran departe nan 3 nan 3 departement yo. Ki plan nou genyen pou n tabli sekirite? Ebyen pou paran timoun voye timoun yo lekòl. Kòmsi Leon Charles ap rablabla, kidnapin vin ogmante, epi paran pral voye timoun yo lekòl nenpòt kijan la a, pou bandi vin kidnape yo? Donk jodi an la a, nou vin di pèp ayisyen. Nenpòt moun yo kidnape pitit ou, se pou Leon Charles peye dedomajman an. Nenpòt moun yo leve mari w, yo leve madanm ou, se Ariel Henry k pou peye dedomajman an. Paske tou lè de se chèf CSPN yo ye, Yo la pou yo tabli lòd ak sekirite, e kòm si m ta kab di w bandi yo, aprè lanmò Jovenel patwon yo, yo te fè yon ti poze. Men piske yo parèt la a, yo wè pa gen anyen k serye k ap fèt, nan nan bon nan nan bon nan bon nan bon langaj yo rebondi. E sesi, yo rebondi an fòs. Se avèk anpil etonman, jan kanmarad mwen sot di la, m ap tande. Map tande chef polis la. Si w pèmèt mwen, ekskize m pa renmen ranyon sal. Ki vin a yon pawòl ki di lapolis la ap travay. Men konsta nou fè, tout pwen fiks ki te epapiye nan zòn metwopolitèn nan, m prèske pa wè yo menm. Men y ap travay. Pandan se tan, yo kite tout espas yo, bandi ap vale teren. Kounya nou wè bandi yo, yo gon fwontyè ke yo travèse. Yo rive bò palè. Sak rete pou yo antre a poko anyen. Yo monte Dèlma. Sak rete kounya la pou yo senture peyi a, li pa anyen ditou. Pandan se tan, moun ap prepare yo pou ouvèti lekòl. Se manman ak papa pitit ki pral lage pitit yo lan lari a. Nou tande tou nèg yo di ki premye minis lan, li di ke y ap travay tou pou konbat ensekirite a. E sa pa etone nou non, nou wè kote bandi ap frape men yo sou zam pou di vin chita sou sa a. Si w kapab avanse sou sa a. Antretan fò m di nou ke Jovenel Moïse mouri, m te panse amandman an antere ansanm avèk li, pa vrèman. Paske Komite Konsiltatif Endepandan pou elabore nouvèl konstitisyon an li pwosede jounen mèkredi ak remiz travay li bay Premye Minis Ariel Henry. Plan sa a ki elabore an franse e an kreyòl li pèmèt ranfòsman rejim prezidansyèl lan, eta de dwa ak klarifikasyon epi reekilibre pouvwa leta yo nan òganizasyon e ranfòsman yo. Ebyen fò n di ke nan dat 8 septanm 2021 an, komite sa a ki gen yon gwo towo ladan li k rele Alexandre Boniface remèt travay li, ebyen lasuit fò n di ke Premye minis lan pwomèt ke ap genyen swivi. An nou swiv repòtaj sila avèk youn nan konfrè nou nan Radyo Telescoop kap di nou plis pa rapò ak travay sila. Manb komite konsiltatif ki gen misyon pou redije pwojè nouvèl konstitisyon an ki te fè silans depi asasina ansyen prezidan repiblik la retounen nan aktyalite a jounen mèkredi a. Manb estrikti sila nan kad yon seremoni ofisyèl remèt Premye Minis la dokiman avan pwojè nouvèl konstitisyon an pou swit nesesè. Prezidan komite sila, Boniface Alexandre fè konnen dokiman sila ekri swivan deziderata pèp ayisyen an jan ansyen prezidan Jovenel Moise te rekòmande yo nan kad misyon l te bay komite sila. Nan larete menm, sètèn kondisyon etè poze et les membres du comité ont été obligés d'observer ces observations. La première est que le projet de constitution... doit être d'abord préparé suivant les désidérata du peuple haïtien. Deuxième condition, il ne doit pas y avoir d'exclusion, mais plutôt l'inclusion, de telle sorte que nous étions liés par des conditions que nous étions obligés de respecter et ces conditions ont été effectivement respectées. Si vous allez lire le projet que nous avons préparé et que nous allons remettre au Premier ministre, vous verrez que tous les Haïtiens ont leur part Dans la Constitution. Pwojè nouvèl konstitisyon sila a privilejye yon rejim prezidansyèl kote moun ki eli kòm chèf Leta a gen tout posibilite pou l dirije avèk yon vis prezidan san kontrent, daprè deklarasyon youn nan manb estrikti sila. Bonajan, sepandan, soulinye yon ansanb baliz ki ensere nan dokiman sila nan lide pou evite prezidan an fè deriv. Pou goumen kont tout veleyite diktatoryal. nou mete de baliz anndan rejim prezidansyèl la. Lòt bagay nou fè, nou separe pouvwa jidisyè lan de, pa de fèt sèlman men de dwa, paske nou mete de dispozisyon pou pèmèt CSPJ kapab pi ranfòse nan kesyon domèn jiridik lan. Paske nou te chwazi depite a, nou chwazi senatè a. Alò, nou retounen avèk le Sena, paske gen anpil konsiltasyon ki te fèt sou li, men avèk de baliz osi. Premye minis Ariel Henry ki tap resevwa dokiman pwojè nouvèl konstitisyon sila, felisite manb estrikti sa ki malgre menas ak entimidasyon rive pwodui dokiman sila a. Ariel Henry ki estime misyon manb komite a akonpli, pwomèt pou l fè swit nesesè ak dokiman sila a. Cette cérémonie est l'aboutissement du travail que vous avez entrepris depuis la date de votre investiture. Au nom du Gouvernement et de la Nation, et vous félicite d'avoir fait la preuve d'abnégation et de professionnalisme, d'impartialité dans l'accomplissement du mandat qui vous avait été confié. Mission accomplie. La nation vous en est reconnaissante. Je veux exprimer ma gratitude à l'égard de tous les experts et de tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, ont contribué à l'élaboration de ce projet. Mesdames, Messieurs, notre, notre pays a besoin aujourd'hui plus que jamais de plus d'unité, d'égalité et de plus de fraternité. La haine, la division et les conflits en tout genre constituent des freins pour notre développement. Soyons clairs une nouvelle constitution ne sera pas la panacée pour résoudre tous nos problèmes. Mais, si nous arrivons à nous mettre d'accord sur un mode d'organisation de la gouvernance plus équilibré et plus efficace, Ce sera un point de départ pour d'autres convergences autour du devenir de notre pays. Fòk nou soulinye tout manb komite konsiltatif ki gen misyon pou redije pwojè nouvèl konstitisyon an te reponn prezan nan kad seremoni remi sila. Se l'actualité culturelle. Alors, nan espas 3 jou, Ayiti pèdi 2 gwo tonton atis. Youn se ansyen chantè Septentrional, lòt la se ansyen chantè System Band. Dabò fò n di ke chantè e maestro gwoup mizikal ayisyen System Band, Isnard Douby, ebyen li menm li mouri jedi 9 septanm 2021 an. Florid, le 9 septanm 2021, Move nouvèl pou melomàn de la mizik ayisyèn! Selèbre chantè du gwoup System Band, ebyen li menm li pase de vi a trepa jounen jedi 9 septanm nan nan peyi Etazini Damerik. Maestro a te malad depi kèk mwa. e li t ap resevwa swen ka li nesesite. Li fòme nan Lise Nasyonal Petyonvil, Isnard Douby fè premye zam li nan gwoup Frères de Jean. Pandan yon vwayaj avèk gwoup sa nan lane 80 li deside rete Nouyòk epi li fonde gwoup System Band. Epi pou lòt chantè la, se byen Tout moun konnen non sa a Sore. Chanteur vedèt Yvenel Etienne alyas Sore li menm, li mouri nan dat 7 septanm 2021 an, nouvèl ki konfime pa bò kote direktòa fòmasyon mizikal sila sou paj Facebook li. Daprè enfòmasyon ki sòti, chanteur vedèt fòmasyon mizikal Septentrional li mouri suit ak yon maladi li tap sipòte. Se direktwa fòmasyon mizikal sila ki konfime nouvèl la jounen mèkredi 7 septanm nan sou paj Facebook li. Yo te oblije mete fen prematireman ak yon sware tradisyonèl nan Acul du Nord apre yo fin aprann nouvèl sila, lanmò chantè Yvenel Etienne, anpil moun konnen l sou non Sore. Chantè la te genyen 52 zan, jenn moun toujou, li te dyabetik. ki yo menm gen 50 karyè, ou anvi di tèt ou ke mizik ayisyèn nan pèdi koulè li, li menm anvi pèdi orijin li paske ce que font les artistes aujourd'hui on peut pas les appeler konpa paske genyen sa n ta kapab rele yon sòt de mizik n ap viv se kòmsi yo pran konpa a yo dezabiye l epi lè yon nèg ap fè mizik li just itilize yon kolòn vètebral Epi swa l mete kèk ti nòt mizikal sou li epi se fini. Men lontan te genyen konpa. Je me rappelle sa fè 2 zan depi ke Dadou Pasquet li te fè yon deklarasyon pour dire que ben en 2025 le compas li appelé à disparaître. Ebyen nou kòmanse wè sa paske jounen jodi a la a. Se rare fòmasyon mizikal ki fè n tande yon ti konpa nan zòrèy nou. Apre sa, tout sa n ap tande se kapab di bleng bleng obyen de mizik ki vini vrèman ki fè siksè, men se pa t de chanson ki inefasab. Konprane byen, pa egzanp, jounen jodi a la a, lè w kanpe bò kot yon nèg ki genyen swasantan, epi w ap chante yon mizik ki di, A di w konnen san w pa konnen, ki pou mete w nan tchòbòl. Sa w ap lage yon sistèm menn, ou lage yon Anita, ou lage. Yon mizik, pa egzanp ou di, m kwè mizik sa di konsa, W a ralanti m sou kous mwen, lese m ale douvan nan mitan bann mechan yo ki te kwè yo djougan. Ebyen fò n di nou ke mizik sa yo menm yo inefasab. Lè w pran septantrional, en, ayayay, tankou yon mizik ki di, Woy, nèg yo p ap travay yo vle manje bwè. Feyime bon mwen man touka lè map tande mizik m gon repètwa ansyen moun se ladan yo male paske sak gen jounen jodi a la se des chansons vendables e kant ou fè yon mizik se biznes ou wè dabò ebyen fòn di ke sa va pa dire antouka se sak fè wè jounen jodi a la gon pakèt mizik ki parèt e pou wè se des chansons a siksè epi aprè yon mwa yo disparèt paske a chak fwa fòk ou toujou pwodwi yon bagay ki vandab sèlman men ki pap rete dire sou sèn mizikal la. Antouka, se 2 gwo pèt pou la mizik ayisyèn. Nan espas 3 jou, 2 gwo bout tonton atis ale. Mèsi la fami, kòm toujou an maksimòm de kòmantè, an maksimòm de pataj. Mande ak fanmi, zanmi, pwòch ou pou kapab abone ak chanèl sila. E pi, pa bliye ba nou ti pouz ble an pou nou di a ke vou apresye le travay. Pi apre, kès kon di? A la pwochèn!